Tande ak wè se de bagay. Aksyon sa pase nan nò peyi a. Yon gwoup moun a 2 zè nan maten kenbe yon lougawou sou do lakay yo, nan maten yo remèt lapolis lougawou sila. Men, Lè w ap gade ti granmoun nan k sou do kay la, w ap poze tèt ou kesyon, kòman l fè pase monte? Eske l konsyan l s on lougawou? Eske se pa yon lòt maladi moun nan genyen? Frè se sè byeneme, m pral pèmèt ou gade videyo. Apre peyi Kanada fin pètibe gang yo nan peyi Dayiti, li vole lale, ebyen frè se sè byen eme, peyi Lèzetazini Damerik anonse yo pral met bagay nan men lapolis. Wi, son bon nouvèl, e fòm di ou yo pral vini ansanm avèk divès nouvo cha blende pour lapolis frè se sè byen eme, yon fason pou yo kapab konbat lè gang. E koze a pa fini la. Lè ou antre nan departeman latibonit, komin vèrèt, kòm ou konnen la polis ap fè manifestasyon, yo retire kò yo nan blòk la, ebyen baz gran grif li menm kontinye ap pousib chimen l, l ap mache pran plis teritwa. Yè frèz e sè byeneme, se pa 2 a 3 kretyen vivan ki pa blese e pran bal nan komin vèrèt. Donk tout aktivite konplètman paralize puiske gang yo debake nan zòn nan, yo fè dezòd. M pral ba w plis detay. Rale chèz ou chita, Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di w mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like. Mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa ou Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè. e kont sa ki se te, lè m chita m pi wo, lè m kanpe m pi ba. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se chen. An n pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen. Fò leve wòb mwen pou wè bote m. Fò leve wòb mwen pou wè bote m. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Tande ak wè se de, jan ti pwovèb kreyòl la di l. Aksyon sa pase pèp ayisyen, nan gran Nò peyi a. Yon gwoup moun ki arive depoze lapat sou yon lougawou. Ou kwè se koze? Men, lè w ap gade granmoun nan ki chita sou do kay la, gon vye bout laye bò kote l, w ap poze tèt ou kesyon, kòman l fè pase pou l mont anlè a? Èske granmoun nan konsyan li lougawou? Frèzesè, M pa janm domi. Il a 47 wi. Pandan m ap domi konsa m santi yon bagay. Se bodo bodo bodo bodo. Kite epi ebe sa ki kite epi desann li soley. Wi te kite epi desann. Frèzesè byeneme. ou t ap gade. Poze tèt ou kesyon, kòman yon granmoun konsa fè mont ou do kay pou l chita? Inè nan maten l ap fè bri nan zòrèy moun? Je ne sais pas. Men, jan w ap gade granmoun nan w ap poze tèt ou kesyon, èske granmoun nan se lougawou pou tout bon, jan ke yo di a? Frè e sè byeneme, nan dosye lougawou sa, fò m di w, gen moun ki lougawou, ki pa konnen. Gen moun tou ki lougawou se pase yo pase l men sòl la. Gen moun tou ki lougawou se nan mache kay oungan, epi sa w tande a, oungan an di ou enmède m twòp, epi l bay on bra dife, sa w tande a, ou tou vole. Kite m esplike w yon istwa de chak kategori lougawou sa yo. Frè se sè byen eme, lè w tande gen moun ki vole lougawou nan mache kay oungan kòman? M raple m te gen yon dam ki gen yon gwo gwo biznis. Dam sa ki gen biznis lan, li vle se sèl li menm ki pou ap renye nan blòk la. Menm si lòt moun sou kote ap vann preske menm pwodui ansanm avè l, fòk tout moun se nan men l pou yo vin achte. Sa w tande a, li pral mete ti maflanga nan biznis lan. L ale kay Gangan, Gangan di l men ki sa l pou fè, men ki sa l gen pou l fè. Epi frèzesè, l ale kay, lè l vini vre, li fè sa Gangan te di la, epi sa w tande a, lavant! Pil kòb ap rantre. Tout moun sou kote yo rete konsa y ap gade men nan bouch, epi li menm, li pa gen men pou l touche lajan. Tèlman moun ap vin achte. Rale mennen vini. Nan jou mache pwoche, o o, se gade l gade li wè gon lòt machann k ap vann tou menm jan ansanm avè l. Li di sa k pase konsa? Kòman m fè la m ap vann, epi pou lòt la ap vann tou, se pou tout moun ret kanpe ap gade m k ap vann? Se pou nan apremidi y ap vin mande m prete lajan pou yo peye sòl. Ou konprann? Ebyen sa ki pral pase, li retounen kay Gangan an, li di Gangan, met baay la pi cho pou mwen toujou. Gangan di pa gen pwoblèm pitit fi m, frè e sè, li chofe bagay la pou li. O o! Lè l tounen nan mache a ankò, gon lòt ki vini, ki tonbe ap vann. Li fè, o men sa k pase konsa? Li tounen kay Gangan, li di Gangan, chofe pou mwen gon moun, m pa ka sipòte l nan mache a fò l pa vann tou. Chak moun ki vini se konsa, chak moun ki vini se konsa. Chak sa k te la ki fon ti lavant nan yon jounen, madanm nan bay pwoblèm, li bay pwoblèm, li bay pwoblèm, li bay pwoblèm, frèz e sè byeneme. O o! Alafen, Gangan di konsa, m ap chofe bagay la pou ou, m pa kache di ou, pa gon moun k ap ka vann nan mache a pa sou. Depi m fin ba ou dènye bagay sa a, monchè, pa gen kanpe pou ou. Dam nan di pa gen pwoblèm ban mwen l, Gangan di a kondisyon gen gwo konsekans, li di an depi m ap vann Gangan e m ap vann papa sa k genyen m ap peye? Ebyen frèzesè byeneme dam nan t ap soti kay Gangan nan nwit, sa ki pase Gangan di l lè w rive nan tèl tèt mòn li ba l yon bwa ki gen dife ladan li di l tire l anba, fi a ap vini vre lè l rive nan tèt mòn nan li vrrr li tire. bra dife a anba se gadel gadel wèl bat zèl papapapapapap li tou vole lougawou frèzesè aye e kay gangan ta ple de mache mache kay gangan pou gen pwen pou fè biznis ou mache pi vit ebyen yo ba ou mache yo ba ou yon pwen mache vit net epa men mache ou mache kounya se vole ou vole gon lote ki moun frèzesè byen eme ki vole lougawou men malerezman. yo pa konnen si yo vole lougawou. Souvan moun sa yo se nan mete ansanm avèk zanmi. M raple m gen yon dam ki te marye, li gen yon dam ki rete bò lakay li. Dam sa li konn toujou rele l makomè, makomè, makomè, makomè. Toujou konsa. Lè yo prale nan mache yo toujou ale nan mache ansanm. Lè y ap soti nan mache gade nou bon an lanmitye. Moun yo mare ansanm frè se sè. Sa fè manje l pot pou sa. Sa pa fè manje l pot bay sa. Men mesye a menm ki nan lakou a li toujou ap mete kontwòl se gason. Mesye a te konn koud. E pi gonjou mesye a rantre. Mesye a ki rantre, i di dam nan konsa, Si entèl pase chèche w demen maten pou w ale nan mache ansanm avè l, di l ou okipe, pa ale. Fi a san poze kesyon vre, li di oke cheri, pa gen pwoblèm. Nan demen maten bonè, dam nan pase, li di kòmè kòm ou ye, an ale, an ale, an ale nan mache. Pia di, A, m pa santi m fin twò byen non. M ap fè yon ti kouche, ann atandan mesye a fin fè yon te pou mwen. M pa konnen si m ap ka pran wout la apre, m ou mèt ale, m dèy. Dam nan pa ale nan mache a jou. Aprè 2 jou, dam nan vini, li mande fi a yon mouchwa prete. Kòman l mande mouchwa? Se pandan l pase l ap soti, li di makomè, Wouuw, m bliye, m bliye mare tèt mwen, m p ap retounen lakay la ankò, m anreta. Li di m prete mouchwa nan tèt ou a. Li pap, li pran mouchwa ki nan tèt dam nan, li mare tèt li, epi l soti ansanm avèk mouchwa. Epi frè se sè byen eme, mesye a ki te nan lakou a vini, li di ou wè lè kòman ou pote mouchwa a vini, pa met mouchwa sa nan tèt ou. Pran mouchwa a, mete l nan tiwa devan, pa foure mouchwa sa nan tèt ou. Li di nèg la ok cheri. Lè fi a vini nan aprè midi vrèman, li lonje mouchwa a ba li, li retire mouchwa nan tèt li, li lonje l ba li. Dam nan pran mouchwa a, sa mesye a te di l la, li foure l nan tiwa machin nan, kòm mesye a te genyen machin li tou deyò, li t ap koud. Nan aprè midi, nèt, lè l pral fè Danjelis, pou m byen di w, yo leve machin nan, yo mete l anndan. Men kote yo konn mete machin nan, se kote yo konn dòmi. Se nan chanm yo. Pandan l pral fè onze frèzesè byeneme, mesye a souke dam nan, li di, pa fè bri non, tande byen. Se kòmsi frèzesè byeneme, mouchwa a l ap pale. Makomè an n ale, makomè an n ale, makomè an n ale, leve leve souke kò w an n ale, an n ale makomè. Dam nan chita sou kabann nan, l ap tranble tèlman l sezi. Bon, mesye a pa t timoun piti, li fè yon jan l fè remèd pou madanm ni, madanm ni kouche l dòmi. Nan demen maten a sizè frèzesè byeneme, lòt vwazin nan debake kay moun yo l tèlman di yo betiz, li tèlman joure yo, Tout moun nan lakou a ap poze kesyon, men ki sa k pase? E de moun ki te alèz, ki pwoblèm ki genyen ki fè ke lòt la vini pou l ap joure l konsa granm maten an? Anpil moun pa konnen, e byen se kenbe yo kenbe nan lougawou, li vini l salanbe moun yo, byen salanbe. Gon lòt kategori moun, frè e sè byeneme, ki vin lougawou, se pase yo pase yo pwen. Gen manman ki lougawou, lè l santi l pral mouri, li pase pitit li a men sòl la. Konsa tou gen de moun ki lougawou, li pase yon lòt moun men sòl la, yon moun ke l te renmen. Pou m ekspike w frè e sè, m gen yon pwòch mwen, men pwòch mwen sa a, te gen yon vwazin ki rete bò lakay li, yon pèsonaj, li pa t gen pitit. ansanm avè l te gon sèl grenn pitit, pitit la pa t ansanm avè l. Men, kote ti granmoun nan te rete a non Joupa, li te genyen de timoun li menm. Granmoun nan kouray li tchoule, li konn di timoun yo, pote dlo pou ti granmoun nan anlè a pase granmoun nan pou kont li rete pi wo lakay. Epi frèzesè byeneme, timoun yo toujou pote dlo pou granmoun nan. On ti fi ansanm avèk on ti gason, bèl ti moun. Sa w tande ya? Gen on jou, li bay ti moun yo manje. Ti moun yo di yo pap manje. Papa m pa vle nou manje nan men moun. Apre sa, ti gason an vin gen on lafyèv, yo ale lopital ansanm avè l, lapriyè, tout bagay mache oke. Men, madanm mesye a konn al prete pilon nan men dam nan pou pile mayi. O o! Lè granmoun nan pral mouri, li kòmanse depale. Pase, depi ou wè lougawou a pral mouri, l ap di w tout sa l fè. L ap depale, l ap di w tantantantantantantan, men ki valè l manje, men ki valè li dejwe, l ap di w tout bagay nèt. Souvan se remèd yo konn pase nan bouch moun sa a, pou yo fè y pa pale ankò. Ebyen frè se sè byeneme sa ki pral pase nan dosye a. Lè dam nan pral mouri, li di, fè madan entèl kado pilon an. Èske ou konprann? Pase li konnen dam nan pa genyen pilon. O o! Veye fin fèt, dam nan antere, men yo gen pou yo bay dam nan pilon an, se apre yo fin fè dènye priyè. Bon, ou konnen moun sa yo lè yo di w lè yo fin fè dènye priyè prèske chak jou toujou gen aktivite kote tonèl la te monte a, yo toujou fè kafe etc. Donk siman yo ap bezwen pilon an pou yo kontinye pile kafe. Men, gon tonton dam nan depi aprè dam nan fin mouri a, li vin kote l li di l konsa, gade, ou wè pilon ka entèl la, pa pran pilon sa non. Nyès la di ok. Ebyen frèzesè byeneme, avan menm dènye priyè a, pilon sa yo gentan vòlè l, pilon an disparèt. Se annapre tonton an ap tounen kote nyès la pou l di l konsa, si w te gen malè ou te pran pilon sa, ebyen menm jou a, ou t ap vole lougawou. paske dam nan, lè l t al pran pwen l, s on pijon l te pile nan pilon. Donk, frè e sè byeneme, fò w veye a sa moun ap ba ou, fò w veye tou avèk anbisyon w genyen w ap plede mache kay dyab, e non sèlman sa tou, fò w veye yon seri de zanmi w genyen w ap mete rad ansanm ak yo, paske, Jan ti pwovèb kreyòl la di, jan chat mache se pa konsa l kenbe rat, moun nan ka pran pòz li bon zanmi w, epi anba anba anbaraje a, l ap regle koze l. Donk frè e sè byeneme, apre yo fin desann ti granmoun nan sou do kay la, gade videyo sa ansanm avè m, yo remèt ti granmoun nan bay lapolis. La se lougawou avek la polis. Ala traka pou lave kay tebro sa la polis la pral fran sanm avel andedan. komisarya bon bagay yo pa piti menm frèz e sè son peyi ki tèlman spesyal yon bagay ekstra òdinè. Aprè plizyè jou Kanada ap pètube gang yo nan kòmansman semèn nan ebyen responsab peyi sila anonse yo fin pètube gang yo rantre lakay yo gen anpil anpil enfòmasyon ki pral pèmèt yo byen trete dosye ensekirite nan peyi dayiti. Ebyen frè e sè byeneme, genyen peyi Lèzetazini Damerik bò kote pa l, fè pwomès. Jan ti pwovèb kreyòl la di, pwomès fè viv, ebyen sa w tande a, yo anonse nan jou k ap vini yo la, yo pral soutni lapolis avèk de nouvo cha blende ki pral pèmèt yo mete sekirite dan le peyi, eske tu konpran? Oh yes, li pral mete sekirite dans le peyi, men jiska prezan frères et sœurs bien-aimé, raple ou gen yon kòmand blende leta ayisyen te fè. 80 pou 100 nan lajan ale, se te 18 milyon dola, 12 milyon dola peyi Kanada resevwa deja. Donk jiska prezan, nou poko konnen ki kote blende sa yo fè. Mande eksplikasyon, nou pa ka jwenn blende. Tandiske dènyeman la a, ou kapab wè atravè divès atik ki soti divès medya, montre kòman le Kanada ap ede Ikrèn, ba li materyèl, bay zam, bay lajan pou konbat Larisi. E tandiske nou la a, nou depanse lajan nou frè ze sè, sa w tande a, nou pa ka jwenn blende pou mete sekirite nan peyi a. Chak blende ki vini son pwoblèm. Youn vini ou tande yo ap soude l. Lòt la vini l ap monte mòn laboul, li kanpe rèd on kote. Remoke yo vin remoke l. Eske n ka ap depanse lajan konsa non. Fok nou jwenn eksplikasyon de blende nou te voye achte yo. Se ekstrememan enpotan. Si lajan manje fok neg yo gen kouraj pou di lajan manje. Puiske nou kapab wè nan jou pase yo, peyi Kanada te di ou yo fè Ayiti kado blende. Tandiske gouveneman di ou yo achte blende. Donk fok nou konnen ki kote 12 milyon de dola sa fè. Li ekstrèmeman enpòtan, pèp Ayisyen. Medam, madmwazèl e mesye, ensolit nou pou jounen jodi a, jan w ap gade imaj sa. Bon, sa tonton Liben gen nan kò l, Bondye? Sa tonton Liben gen nan kò l? Misye sèlman tcheke telefòn li, epi l wè imel konfimasyon an. Gon ti pye mango nan lakou, ti pye mango fransik ankò. Epi l tonbe balanse tèlman l kontan. Bon la wap gade lap balanse. Ebyen la frèz e sè byeneme gade dezyèm imaj la. Ou pa wè? Ti pye mango a gen don nen ladan wi. Nan balanse non bwèch misye kase ti pye mango a met atè. Bon lè w fin ale etazini ou panse gen pye mango sa yo? E moun kap rete w menm sa yo ap fè? E sa poko janm anyen? Kounya la lè pye mango a fin tonbe, li pran pòz sezi l epi l ap kale pwoste l sou ti pye mango. Ala traka pou lave kay tè papa. Medam, matmwazèl e mesye, se moman pou n fè yon kout pye nan komin Vèrèt nan departeman Latibonit. Divès ajan polis yo abandone komisarya yo nan ba Latibonit depi lè baz Gran Grif fin asasine 7 polisye. E polisye sa yo sèmante, toutotan yo pa jwenn materyèl nesesè pou konbat gang yo, yo p ap desann, yo p ap reprann travay. Yè 9 fevriye a, ebyen divèsman baz Gran Grif ki baze nan Savye ap mache pran teritwa. Yo debake nan komin Vèrèt, yo deplwaye frèzesè byeneme, yo tiye moun e anpil moun pran bal. Donk, Malfra yo ap fè lapli e lebotan nan komin sila, sa ki fè popilasyon sivil la pase yon move lannwit e sa w tande a nan maten nèf dlo nan je. Donk, sitiyasyon an ekstrememan konplike, sa vin fè prèske tout aktivite paralize nan komin sila. Lapolis, tanpri souple, fon bagay non! se nou menm ki la. Donk medam matmwazèl e mesye, depi aprè 7 polisye fin mouri nan departeman sila, fòk mwen di ou bagay yo ekstrememan konplike nan ba latibonit. Byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo k ap rete. Medam matmwazèl e mesye, videyo sa m pral montre ou la s on bagay ekstraòdinè. Bagay la grav e plis ke grav toujou. Wap gade ou yon mesye ki anlè kap pwente sou moun. Ebyen, nan jou pase yo nou raple nou, rezidan entèn lopital jeneral ak etidyan FMP yo te pran lari pou manifeste, pou mande bon jan kondisyon travay, pou mande kouran, oksijèn, pwòpte, materyèl, sekirite, e non sèlman sa tou, pou ogmante frè rezidan entèn yo. Ebyen frèzesè byeneme, fòk mwen di ou, direktè jeneral MSPP a genyen ti lopital prive pa l. Èske ou konprann bagay la? Direktè jeneral MSPP genyen lopital prive. Kòman ou vle pou leta mache? Sa pa gade l. Se menm jan andedan lapolis la, divès wo grade gen konpayi sekirite yo, kòman w panse lapolis pral mache? Ban m ti limyè, ede m konprann. Donk fòk lapolis mal mache epi sa w tande a, pou yo menm yo fè lajan. Pou m byen di, gwoup doktè sa yo, frèzesè, sa ki pral pase nan dosye a, lè yo rive devan, lopital prive direktè jeneral MSPP a, gen yon endividi ki kagoule, jan ke w ap gade videyo a, ki anlè, k ap menase moun, k ap til, ki di l ap tire, l ap fa goch, l ap fa dwat, li anlè nan lopital la. Ebyen, endividi a menase l, menase l, menase l, menase l. Lè dirijan MSPP yo resi reyaji, Se tire yo fè tire sou manifestan yo. Ou kwè se koze? Donk, plis pase yon mwa, pi gwo sant ospitalye nan peyi a fèmen l pa ka fonksyone, e tandiske tout lopital prive gwo dirijan yo ki responsab pou fè leta mache byen, lopital yo ap mache nan nòmal, epi moun k ap travay nan leta li menm kou l ap manifeste, yo mete bal dèyè l. Èske ou konprann bagay yo? Si moun ki responsab pou bay popilasyon an sekirite pèp ayisyen, epi li gen konpayi sekirite l, eske w panse l pral nan bay popilasyon sekirite? Non. Se moun ki gen plis lajan. Si ke w gen yon pwoblèm, lè w rele, yo ap di w lapolis pa disponib, pa gen gaz, pa gen agoch, pa gen adwat, men yo pwopoze w tèl bagay, yo di w, ebyen, rele nan nimewo sa, gon konpayi sekirite ki kapab vin ede w madanm, se konsa. Si w rele lopital jeneral, ou ka sezi wè moun ki reponn ou an, di w dezole pa gen sèvis, men ban n ba w yon lòt nimewo, w a pase nan tèl lopital, w ap kapab jwenn tèl sèvis la. Ou konn al nan lopital sila, ou rive ou jwenn yon doktè. Men, gen yon radyografi ou pral fè. Yo egzije w kote pou al fè radyografi a. Kotel byen chè, nou lopital prive wi. Depi ou wèl konsa se ke la a yo afilye ansanm avèk lopital la. E defwa leta konn achte materyèl, yo vòlè materyèl la yo al metel nan klinik prive yo. Eske ou panse nan lopital leta yo ap janm gen bon sèvis? Lè direktè a frèzesè byeneme, direktè jeneral ki la pou fè lopital yo mache byen epi sa w tande a, li menm li gen klinik prive l lap jere. Ou pa wè nou nan dlo, ou pa bagay la konplike, e moun kap manifeste pou mande bon jan kondisyon travay, pou mande lavi miyò, epi se menas yo ap menas yo mete sou li. Donk, se pa sèlman ti mesye anba yo ki kenbe zam yo, non ki gang frèzisè. Fòn konprann nou gon ekip dirijan gang tou. Se pa sèlman ti mesye anba kap fann tèt moun, kap kidnape. ki gang. Men lè w gen yon seri de otorite ki nan peyi a ki la ki pou bay sèvis, yo gen afè yo yo ap regle bay ti klan yo, bay biznis yo, yo refize bay popilasyon an sèvis, yo pran tèt peyi a an otaj, ebyen moun sa yo, yo se gang tou. Wi, yo se gang tou. Lè w gen yon doktè nan tèt yon peyi ou te kapab di, ebyen, pa gen sekirite, lekòl pa ka fonksyone, men omwen, dosye lasante a, gon ale mye. Pa gen youn k ap mache non. Tout bagay tèt anba wi. Epi chak jou yo met vès sou yo, mande m ki kote yo prale, yo pral travay. Ala de koze isi. Byenvini nan Haiti peyi spesyal. Gade imaj sa frè e sè byeneme. Heyy! Isi nou chaje telefòn, iPhone 50 goud, telefòn 35 goud bon. Talè iPhone son telefòn apa. Heyy! Gade jis kote wi koripsyon rive. Iphone pa telefòn? Mwen wè gen anpil moun ki di w telefòn iphone men sa sa vle di? Iphone 50 goud, telefòn 35 goud.